Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon la polis pete tèt youn uhmm gen yon prezume kidnapper ki mouri nan delma 22 novembre 2022 prezume kidnapper sa la polis eklate tèt li maten mardi 22 novembre 2022 a nan delma 83. Gen yon fizi ak 47 sa yo rele kalachnikòf lan ak yon veyikil blende lapolis rekipere nan kad operasyon sila. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, endividi sila ki jwenn lanmò l, li tap sikile abò yon machin blende mak Chevrolet Colorado koulè griz imatrikile. SE 01 078 Machin sa a yo sispèk li nan divès zak kidnaping nan komin tankou Petyonvil ansanm ak Dèlma. Ebyen lapolis pran li an filati depi Petyonvil maten an men mesye sa a pa t deside kite lapolis arete l. Vagabon sa a, sanginè sa a, ebyen fòs lòd yo, yo menm, yo pase a laksyon jan pou yo fè sa. Akonpanye ak konplis ki t ap woule nan yon lòt veyikil, bandi yo finalman fè fe sou yon patwouy polisyè. Sepandan, rive nan Dèlma 83, nèg ki t ap kondwi machin sa a l pèdi kontwòl blende an, Ki al fini kous li nan yon mi. Gen lòt materyèl yo jwenn, tankou telefòn pòtab, plizyè plak imatrikilasyon anndan machin sila. Donk, lapolis fè yon gwo kou maten an, paske lapolis pete tèt bandi sa toujou. Donk, a lapèl nominal, lèzotre von dir prezan, men, il von dir egalman absan. a la plas de se prezime kidnapè. Se konsa bagay la ye nan peyi Dayiti paske nou toujou di ou sa, manje ou renmen se li menm ki pran tout lajan ou nèt. Nou pral chavire nan departement du centre. 3 endividi jwenn arestasyon yo pou brakaj. Se nan zòn Sodo. Genyen yon sèten de Jean Bertrand, alò Jean Bernard, Se o nivo de Mirbalè. 3 endividi sila yo tap opere nan zòn Dubuisson ak Sodo. Yo akize yo poutèt yo patisipe nan zak brakaj, kanbriyolaj, detounman kamyon machandiz, notamman sou wout ki relye Lachapèl nan Latibonit ak Mirbalè nan Plato Santral. Aprè yo fin arete yo, yo plase nèg sa yo nan gardavi nan komin Mirbalè pou swit jidisyè yo. Donk yo mete nèg yo yon kote la pou yo pa gen twòp tèt chaje. SOS pou moun k ap viv Kwadèboukè. 400 mawozo kontinye ap frape e 400 mawozo nan dènye moman sa a sanble mete tèt li deyò. an granmoun. Fò m di nou byen gen yon konfrè jounalis, nèg ak zam, pran moto l sou wout nasyonal 8 lan, pandan l ap desann al vake ak aktivite li, se te yè lendi 21 novanm 2022 an. Daprè enfòmasyon nou jwenn, nèg yo ale ak moto a. Aksyon sa a pase. Jounen lendi a anviwon 8 è nan maten, nan ri Akil Espanyòl, zòn Kota nan Kwadèboukè. Fò m di nou byen mezanmi se yon kalvè moun yo ap pase anba men nèg sa yo. Sitou zòn bò ti bwa a, kote kamyon sab yo. Machin pase, yo fouye l. Moun apye ap pase, yo kanpe pou yo fouye yo. Moun yo pè denonse zak nèg yo ap fè pou yo pa viktim. Antouka fò m di nou byen ke pèp Kwadèboukè a pa konn ki sen pou li rele. Anba men kriminèl, nèg ak zam. Puiske yo poko ka jwenn prezans lapolis nan komin nan. Blennde a konn pase. Se kòb li l ap fè, dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Nan pase machin pou 4 mil dola sou wout nasyonal 8 la. Sòti Taba, pase Micho, ale Malpas. Moun nan lokalite, nan anpil zòn nan Kwadèboukè ap pase yon mizè anba men nèg ak zam. Sou wout sila a, sòti depi Kwadèboukè rive Malpas, depi w pwale, yo fouye machin, moto, moun ki sou bekàn, menm moun apye pa epanye. Nèg yo ap pran pwovizyon Madan Sara yo, kòb, telefòn. Ekskizemwa pou sa m pral di a, menm dwèt yo bay medam yo. Sa vle di kèlkeswa kote kòb la ye, y ap jwenn li kanmenm. Dèfwa, yo menm arive kouche medam yo tou. Se yon SOS ki lanse e nou menm nou fè eko ak revandikasyon sila a pou ke. Sa kapab rive nan zòrèy Frantz Elbé paske depi kèk jou la m ta kapab di bagay la konplike pou moun Kwadèboukè. E gon bagay nou pa konprann, nou konprann ke depi aprè nou pa tande lanmò san jou a, nèg yo pa frape, ebyen fò m di nou byen ke nèg yo toujou ap frape. E kounye a, yo pa gen twòp krent. Nou konn poukisa pa gen twòp krent? M te fè yon emisyon pou m te di nou sa. Depi lè Izo fin pale pou ke antre de gwoup yo ta kapab gen yon fair play oubyen yon sese l fe, n ap pale de Vitelòm ansanm avèk Lanmò 100 jou, figirevou byen depi lè sa pa gen yon kout bal ki tire. Chak nèg ap opere nan zòn yo. Nèg ap fè ekzaksyon nan zòn yo. Anpil moun Kwadèboukè rele m. Anpil moun Kwadèboukè ekri m pou yo di RL Prod, si w pa di yon bagay pou nou, n ap fini. Lapolis te kòmanse, m pa konnen sa k pase, li pa ka fini. Paske lè w touye kòlèg, si w te touye detwa lòt ankò, Ebyen m panse ke bagay la li pa tap rive la. Men jounen jodi a fò m di ke kalvè la li rekòmanse pou moun k ap viv nan tout komin kwadèboukè. Gen yon dosye dan la repiblik dosye sa a m ta kapab di son dosye k ap fè dè mwa e dè mwa ap boulvèse kotidyen laprès. Se kesyon sanksyon yo enpoze kont yon seri de gwo potanta politik nan peyi Dayiti. Gen yon towo. Towo sa rele Jean Pierre Bailly. Ebyen, misye al devan anbasad Kanada, li pote flè nan anbasad la pou kapab remèsye peyi Kanada pou sanksyon li ap simen atè konsa. Ou gen lè Nenel Cassy, lè Andre Michel, lè Majorie Michel, tout pil malpwòp sa yo ki kenbe peyi a an otaj. Donk, le fèt ke gouvènman kanadyen an, pa lantrepriz son premye minis Justin Trudeau, an fòm di w ke Pierre Elòs Trudeau, papa l, se ta yon gwo premye minis li te ye di Kanada. E nou wè, nou koumanse wè. e adn Pierre Elot Trudeau nan Justin Trudeau paske lèl pran pozisyon sa e li toujou respekte ayisyen li di w ke kominote ayisyèn nan nan Kanada se li menm ki pote sèvis sistèm sante a sou do l e nou travay anpil e mwen menm se Kanada m etidye nou travay anpil pou esò Kanada e pèp ayisyen se pa yon pèp ki parese li ka travay. Donk lè ou wè li pran pozisyon sa a se ke se respekte e li envite lòt pil malpwòp nan kò gwoup la. M nou wè w te gen jwèt flè nan men w. Ebyen wi, alò kòm se yon kolaborasyon wè ti drapo a ki bò kolaborasyon ayisyano kanadyèn, donk mwen te fè fon jèb de flè ki reprezante drapo kanadyen an ki wouj e blan e drapo ayisyen an ki ble e wouj. ke nou remèt anbasadè a, alò l te voye resevwa mwen pa latache politik, paske ou konnen se yon bagay ki trè politik, ak ke n ap fè la a se yon ak politik, paske nou envite tout lòt peyi swadizan ami Dayiti yo, ok, fè menm jès sa. Yo di jès sa pou kisa l, pou kisa yo ta l fè l? Enben, yo di yo mèsi. Mèsi pou kisa? Pou jès yo fè a, mete Mateli deyò nan kay yo a, mete Lamòt deyò, paske lè yon malere. vòlè yon rejim bannann li fè 10 zan prizon san jije tandiske gon pakèt de malfra ki vòlè milyon ki vòlè milya epi yo menm yap mache an tout libète an tout enpinite nan peyi etranje yap achte kay Mateli gen kay an frans li gen kay kanada li gen kay etazini li gen kay sendomeng anfen mdouke repiblik dominikèn fè menm bagay lanbè paka antre sendomeng. Menm Reynor Georges paka antre sendomeng ankò pou vagabondaj lap prostitye pitit fi li pou lal bay Josué Pierre Louis al konyen nan palè ok donk se menm bagay sa yo fò bagay sa yo sispann ok nap sèvi pou pran lè Nenel Cassy André Michel fèk achte yon kay yon chato nan sendomeng lap pèdil ok. Daprè ou menm ou wè Canada. Se li kap finanse Barbecue ok aya dèyè. Eske anbasadè anbasadè Canada a di konsa ke se kòmanse l kòmanse? Ki mo l di w? Mais ce n'est que le commencement ou wè yo di w ke glo 3 novanm lan kòmanse koule m te fè yon statement m di yo atansyon glo Ayiti son pèp ki konn glo tout glo se glo. ok ki depann du Vatican Vatican pwal anlve lòd la nan mend sa vle di ke Haiti a pwal retounen en eta ou eske la lwa se la le règ de la lwa ke nou ye eske ou pwal eta de dwa poun ka tounen yon peyi demokratik. ki fè bon de viv pou ke chak timoun ka al lekòl, yo ka divèti yo, yo ka manje, paran ka travay, ok, paske gen kòb pou tout moun nan peyi a. Ou konnen jès sa w fè la a, tout mesye sa yo yo soti sanksyon kont yo a, yo pral kont ou? Bon, mwen menm m ap toujou ap kolabore pou ke bay sanksyon an. Paske fò mwen nèg ki gen grenn nan mouda yo. Nan ki nivo w kolabore? Mwen kolabore, mwen bay non Lanbè, mwen bay ki bò kay Lanbè ye Santiago, ok, Gracia Delva, li gen 4 kay Sendomeng, Li gen 5 ponp gazolin Sendomeng. Bon bay non moun yo pou bay kibò yo rete ki kont ki nimewo kont an bank yo kote yo vòlè lajan sa yo fè avèl yo nik kesyone sèlman sous de fon. Antan mwen ou kolabore lan bay nom yo. Anon fò yo ka arete malpwòp yo ok se lajan pèp ayisyen kisa poukisa sa yo ka ye yo pa yon mèd nan peyi isit le pap avè di neye pa pè fò nou sispann pè. Ou gen non wap bay toujou? Bon podyab Gracia Delva ki tap arete misye kòm nako trafikan se li ki te antreteni Anel Joseph ok ou genyen Rony Celestin misye podyab ti lajan epis li a kay li yo 3 kay Canada l yo yo pral gen kesyon yo pral kòman kòb sa fè antre Canada san yo pa konnen. Mwen men konte m etone ou di ou kontribye nan bay non moun yo. Fò w bay enfòmasyon. Se le fèt ke nou pè gwo pye ok ki fè ke peyi a nan. Se nou k pral peye kòb la wi mesye. 85 milyon dola, 85 milya dola e kòb pèp ayisyen li ye wi. E nou k pral travay di, pral pase manje ok pou timoun nou al fè bouzen ok pou n vann ren, pou n vann zòtèy, ògàn. Otke sa enfomasyon fè kwè ke ou te konn ap mache nan. Nèg sa yo, ou tap antre Ayiti epi chèche wout e kòman rele kote ankò a penitansye nasyonal epi m al rezève yon ti plas dan kòman rele kote an free kote yo met vakabon pye sal yo ankò anndan prizon an? Anndan Titanik? Anndan Titanik m tal rezève yon ti plas paske pral foul konnen lè w al nan match foutbòl ok gradin an konn plen moun Si w pa rezève yon ti kote ou ka pa jwenn plas, ebyen ke nèg sa yo al rezève yon ti espas nan Titanik, paske yo pa gen okenn kote pou yo ale. Se tè a fouye pou yo kache tè. Yap antre nèg yo kou fo kòb. Men gen anpil moun ki di tou Kanada se bagay politik lap regle pou l anpeche nèg sa yo patisipe nan eleksyon ki gen pou fèt an Ayiti. Non monchè, nèg yo e vòlè yo ye. Nèg yo asasen yo ye. Yo komèt krim de san e krim ekonomik. E yo konnen Kanada pa jwe nan bagay sa yo. Ok ou pran 4 pwen 5 milye yon dola wal ache yon kay epi ou di se kòb epis bon kounye a se kòb manje a menm konbyen kòb li tap ye ou konprann alò fòm diw ke yè se te ouvèti de la koup di mond de Qatar pi gwo match ki te jwe yè a se match Haiti Canada mesye e se pou sa ou wè male vin nan anbasad la jodi a mwen remèt chèf la ok mèsi.